Bonjou bonswa timoun kòman nou ye m swete ke tout ba anfòm pou nou anfèt jodi a la m pral moutre nou kòman nou ka mete e mizik sou iphone nou sou tweeters e pou kòmanse wap ouvri aplikasyon an epi wap konekte kab la epi wap bay aksè ak laptop la pou tout enfòmasyon telefòn nan monte sou li donk kounya ou prale nan ou prale nan e mizik. Ou prale nan mizik. Eske ou wè kote ki ekri Import anlè a la? Menu. Ou prale la nan Import. Ki vle di enpòte. Si se mizik, yon grenn mizik w ap pran, w ap pran Select File. Si w ap pran yon fichye ki gen plizyè mizik, w ap pran Select Folder. Donk nan Nan videyo sa m ap montre w Select Folder a. Bon, ban m pran Select File la pito pou Select File. e n ap antre ladan. L ap voye w dirèkteman sou tout sa ki anndan òdinatè la. Donk pou mwen, m ap pran mizik sa yo. Gen Mechanste feat. Kanis. Ok, m pran Pop Smoke. M klike l. Ou pran Ouvrir. Donk la ou wè l ape pòte l. Lave pòte l. Jòy a lave pòte l. Ok. La, li sou iPhone mwen an. Donk, jan w ka wè a la, sa vle di li sou iPhone mwen an. Donk, pa bliye e like, abòne pou plis videyo. E si w ta renmen mete mizik kòmsi sou, sou, kòm, ou ta renmen mete yon mizik Enpòte ou pran select file pou chwazi mizik wap mete pou sone a, sonri, telefòn ou an. Pou sonri an map chanjel map desann map desann map desann e ki mizik m ta pran la ok banm pran sa nou pran mizik sa. Tou gen son sa ke m sot mete a la pou sonri iPhone. Pa bliye like, abòne, pataje mezanmi. Epi pa bliye kite yon kòmantè pou di m kòman w twouve videyo a, eske l ede w pou mwen menm pou m ka konn ki travay pou m fè anplis pou nou. Tchaw!